Pase ou nan lajan fò bon desann nan mpa konnen. Twòp menm moun avèw gadem byen wè se menm moun avèw gade ti chemiz la mwen fè w kado depi lèm fè w kado la ou gen sou moun ki moute w ou wè wap met rad bòs wap met rad bòs ou genlè panse se bòs ou ye ou anvi chita menm kote avèm enben pran chèz la chita. Wi Wi n anfòm wi n anfòm e nou menm kòman nou ye Bon la gen kèk tan nou pa pale wi la Gen anpil tan nou pa pale m pa tande nou menm nou pa mande pou moun anba nou nou konnen pwoblèm peyi a nou konnen kijan peyi a ye nou pa mande pou mwen nou bliye m. Wi la nou konnen la m razè la m razè m razè m pa gen anyen nan menm la jeran la ap mete m cho jeran ap mete m cho pou lajan la fò nou degaje nou nou voye ti kòb pou mwen paske m razè la m paka m pap byen fonksyone menm non la. Epi tou nou konnen tou wi wi wi wi wi nou konnen tou epi lajan fo desann fò nou fè yon bon ti kòb wi pase nou nan lajan fo bon desann nan m pa konnen kijan bagay yo ap dewoule la lajan fo bon desann enben kòman lòt moun yo ye ok ok enben m ap tann nou m ap tann nou epi e salye manman m pou mwen. Gad mesye gad yon kanak nan men mesye m kòmanse tonbe vre men shit E li ki pou m rele pou li ki ka jere m la se misye chaje m lòt bò la men Mwen m kòmanse kòmanse achte ti bagay sa yo la men Sekonn nan prik tou pral fèt Wi kilè Ok ok pa gen pwoblèm m pral dèyèl oo Al travay lòt bò monche oo Ki bagay sa Non jeran sa Li te tèlman bay pwoblèm men m kontante'm avèl kanmenm Ah ou konnen e pa pou tèt sa, eske pou tèt yon gran nèg pou pa meprize moun, m pa nan meprize moun men nèg la pa ka, yon moun tankou m misye pa ka vin pwoche kote m frè, ah monchè ou pa ka di l konsa m pa meprize nèg la, m di nèg la deplase l kote m, ah monchè e pa sa n ap regle frè, chak moun ap viv nan vi yo kapab, just di m kilè n ap voye kòb la mwen epi tou pou bay. Epi mwen pral dèyè tou. Premye pa gen pwoblèm. Wap bay kat li fini la. Wap vin pran nèg tankou li. Yo pa pale avèw. Yo pa pale avèw. Gon jan pou vire gran neg. Ket. Se m sel nan kay la. E. M sel. Kounye a pou anba kouvè pla m vid. Ou kèt. Men li ki menm menm menm menm menm. Misye. Fòk mwen rive kot misye wi a kay misye a. Kilè mèkredi m pral kay misye. M gen pou m rele misye. Se blofè l ye. Blofè l ye. Se misye pa p janm mande pou nèg. Eeh depi nèg la depi nèg la wèl li gen mwayen ki pa sou ay m gen mwayen vre men epa papa epa pase misye mwen ti mwayen m kòmanse bese nèg la son yon ti boul bòlèt kounya la m pral mete m anba misye map souse misye nèt chak ti kòb paran l voye pou li map pran kèt sa l ye menm kounya la. Kounye a la, m poko konn kòman m pral fè la. Mwen menm m ta razè. M pa p razè fasil monchè. Ann fon leve. Komanw ye bebe? Ou komanw leve maten an? M pa tande w non. Bonswa. Ah chérie la m telman anvi wè w la bebe si w te vin bò kote m la se pi bèl bagay ou tap fè m nan wi Franchman bebe Ou ap pase lakay la? Ou ap vini? Ah chérie ou pa ka di m ou nan lari bebe Fon gat a kiyès wap pale a cheri gade a kiyès wap pale a hein panse a kiyès wap pale a hein paka di moun nan lari cheri nan lari wap kite lari lè ou vin jwenn mwen hein map tann ou epi lè wap antre tou ou mèt wè jeran ap fè frekan avèw ou mèt fèl sa ou vle pas antre mande dan ba jeran sa gwo frekan nan kòl ba la mwen. Ou pa gen pwoblèm cheri a ou ka Tout sa m gen se pou ou Tout sa m posede se pou ou cheri Se pou ou m ap travay Se pou ou m ap travay Ou pa gen pwoblèm lajan Ou pa gen pwoblèm anyen Demen la demen la Ok demen ou ap wè Demen m ap fè yon bèl sipriz Cheri M konn ba w manti cheri Tout sa m di w se verite Ou wè m gen lajan tout fanmim lotbò e sèl mwen k an Ayiti so bèl kay m genyen bon si w vle la m ka voye tout fanm ou pati si w vle m ka fè tout cheri ok cheri bon map tann ou bebe lè w vini na pale plis paske la sèvant ta prepare yon ti manje mwen la m pral manje bay map tann ou wi m pral vide kòb sou ou m pral vide kòb sou ou m pral fè lòbèy. Wè, gade m pral fè tout kò w bay dlo, dlo nèt. M pral fè dlo kò w benyen kò w. A, cheri w konnen lè sa m te sou. Lè sa m te sou. Sa k fè, sa k fè w wè avanyè ou wè m t ap fè dyòlè sa epi m pa t fè w anyen bay ou. Bay cheri w konnen. Jodi a la, jodi a la, m pral frape w, vini. Men map tann ou bebe. Fè pridan wi, paske si machin frape ou wap pèdi tout bagay sa yo wi. Ok map tann ou bebe. Bizou tou. Yeah. Mwen mal manje la men. Mal manje la la. Sa genyen men. Depi moun kote men moun bay men e la ou toujou bezwen rete a men.